Zanmi m, apre lasante, pwogrè ekonomik se youn nan pi gwo rezilta kè kontan ka bay. Men, se ki enpòtans sa genyen lè kè w toujou kontan? Non pa m se John Samy. Pwojè a se 100 moun. Si nou gen 100 moun ki renmen sa nou fè a, 100 moun ki pataje l avèk fanmi, yon zanmi oubyen yon pwòch yo kèlkonk, l ap vrèman fè nou byen. N ap tounen. Moun k ap viv nan lajwa gen gwo diferans parapò avèk moun ki toujou tris. E sa a egziste menm nan nivo peyi yo. Pa egzanp, yon peyi ki gen sitiyasyon ekonomik ak politik li stab, kote moun yo ap viv nan lajwa, fè plis pwogrè pase yon lòt ki toujou gen batay tout jounen e moun yo nan tristès. San nou pa ale pi lwen, nou gen egzanp yo byen klè devan nou. Gen yon rapè ameriken ki rele Joseph Antonio, men anpil nan nou konnen l sou non Fat Joe. do you because God gave you this life we here one time there's an expiration date straight up so you as long as you do what makes you happy you know and not putting up with what people think or what people like or what this this as long as you're happy. Fadjo di, Kè kontan se kle. M ajoute yon ti bagay. Mwen m di kè kontan se yon kle ki inivèsèl. Pase lè kè w kontan li ka ouvri yon pakèt pòt, pou n pa di tout pòt. Fadjo ale pi lwen, li di konsa, Kèlkeswa sa ou gen pou fè nan lavi w, depi w konnen l ap fè kè w kontan, se fè l. Ou pa bezwen kyè de sa moun pral di, de ki sa moun pral panse, depi l ap fè kè w kontan se fè l. Toujou asire w se pa moun w ap fè mal, se pa moun w ap touye, se pa afè moun w ap vòlè, se pa yon moun w ap detwi pou ou menm pou pase monte. Depi se pa sa yo w ap fè, kèlkeswa sa k ap fè kè w kontan an, se fè l. E kounya, Se kijan yon moun ka rive viv nan lajwa tout tan? Sa fasil tankou se lè wap konte 1, 2. Gen 2 bagay ki ka fè w toujou rete kontan nan lavi. Premye bagay lan, se gratitid. Gratitid se lè w rekonesan anvè efò w fè pou gen tout sa ki pozitif ou posede nan lavi w. Pa egzanp, ou fini lekòl, ou vwayaje, Ou gen yon biznis k ap mache, ou gen yon fwaye k ap mache, ou aprann yon bèl metye, ou gen pitit, elatriye. Chak fwa ou sonje ki efò w fè, oubyen ki privilèj ou genyen pou w ap jwi tout sa w posede yo, ebyen otomatikman sa ta sipoze yon sous lajwa. Gen kèk moun ki konn di ti fraz sa a, M poko rive kote m prale a, men m sonje ki kote m soti. Se yon bèl bagay, paske konprann kote w soti, se yon santiman, ki dwe ranpli ou ak enèji pozitif k ap rann ou ere chak jou. E dezyèm bagay ki ka fè w rete ere nan lavi, se lè w kwè nan lavni w. Pyès moun pa ta renmen echwe nan lavi. Chak moun ta vle gen yon lavni ki pi bon ke pase oubyen prezan yo. E w konn yon bagay, Moun kap viv nan lajwa gentan genyen batay sa an lagan. Paske tout moun ki bay tèt yo love pou sa yo fè deja nan lavi yo, moun ki pa bay tèt yo pwoblèm pou jou kap vini yo, yo kontinye souri paske yo konnen demen pa ka pi mal. E yo souvan gen yon plan devlopman, kidonk yo gen yon vizyon de lavi e se youn nan pi gwo rezon pou yo rete nan lajwa tout tan. Tout moun vini pou fè pwogrè. Men gen yon bagay map di, m pa konn si wap dakò avè m, gen plizyè fason, gen plizyè wout yon moun ka pase pou fè pwogrè nan lavi. Eske gen pwogrè vre? Sa fè gwo deba. Paske sa ki pwogrè pou ou a, li konn pa pwogrè pou yon lòt, e sa ki pwogrè pou lòt la, li konn pa pwogrè pou ou. Antouka, ann antann nou, gen yon mo kanmenm ki rele pwogrè, e konsèp lan, se lè w soti nan yon nivo ki ba pou monte nan yon nivo ki wo. Ann konsidere nivo ki ba a se pwen A, E nivo ki wo a se pwen B, flèch lan file monte, l ale nan nivo ki pi wo a. Sa a pou nou menm se pwogrè, daprè sa yo fè nou konprann. Ban m di w yon ti bagay, pwogrè nou depann de moun nou ye a, e moun nou ye a depann de fason nou konpòte tèt nou. Pèsonn pa gen enterè pou ap viv ak kè sere, vizaj plise, figi mare ak bouch long. Zanmi m, se yon defisi l ye, lè yon moun pa vle bay tèt li love, bay tèt li plezi, etsetera. Se pa yon swè m ap fè w. Se yon obligasyon l ye pou viv nan kè kontan tout tan. Toujou sonje, chak fwa nou met yon souri sou lèv nou, chak fwa nou pentire figi nou avèk lajwa, li kontribye nan pwogrè nou. Paske, nivo reyisit yon moun depann de kantite lajwa k ap marinen anndan kè l. Mwen vle kwè aprè pwojè sa a. Anpil nan nou pral chache met yon souri sou vizaj nou. Yes! Ou mèt aprann fè sa. Se yon bon bagay. Ri, griyen dan nou byen fò, nan nivo nou kapab. Kè kontan ka ede w konstwi lavni w. Kè kontan ap mennen yon pakèt enèji pozitif pou ede w konstwi lavni w. E lavni w, se konfyans ak enèji pozitif ou gen lakay ou. Fè aksyon. Sa fè plis ke 100 segond,